E pou revandikasyon ni polisye, ni pèp la, enben misye poze poze l anndan èpòt la, kidonk l ap tann bagay la fwèt pou l pase anba chal pou l retire kò l nan èpòt la, men polis yo ki sou men yo, enben n ap di w se gwo deblozay ki genyen la a, polisye ap tire sou polisye, polisye ap bay polisye sabò, kidonk se yon bagay tèt chaje, e nan moman n ap pale la a, bagay yo vrèman dejenere e gen anpil moun tou t ap mande men ki kote anpil polisye sa yo sòti avèk rad sivil sou yo, kagoul nan tèt nèg yo, zam sou yo, nèg yo pa gen inifòm lapolis sou yo, èske se pa de bandi tou ki anvayi e donk lit polisye yo, ki anvayi revandikasyon polisye yo, enben yon fason pou ka mete latwoublay anndan e pèp la ki yo menm ap manifeste pa rapò avèk polisye k ap mouri, ensekirite agoch adwat, Ariel Henry pa janm di anyen, enben jodi a la medam e mesye, polis yo deside fòk yo bay Ariel Henry yon leson, fòk yo bay Ariel Henry mezi dèyèl, enben se youn nan rezon ki fè yal tann li menm anndan èpòt la, nèg yo anvayi kraze èpòt kidonk tout bagay demantibile, nèg yo anvayi pou yal pran Ariel Henry e nap di w se. Anbasad amerikèn kap pwoteje Ariel Henry anndan paske menm polisye militè kap bay Ariel sekirite yo nèg yo panike bagay la vrèman manganmen anndan èpòt nasyonal Tousen Louvèti mèdam e mèsye nou pral envitew gen detay nou pral envitew wè kòman sa te ye e nou gen videyo nou genyen son kidonk bagay yo anpil nan peyi dayiti mèdam e mèsye pou jodi E jedi 26 janvye 2023. Rete gade kòman sa te, kite kòmantè ou anba videyo a ak yon like sitou ede nou pataje videyo sa sou Facebook sou tout gwoup WhatsApp ak Telegram ou genyen yon fason pou fè travay tvlakayhaiti.com nan rive pi lwen. Bòn ekout tout moun, nap tounen. Vwala zanmi entènèt yo, aktyèlman nou nan aryopò Mayi Gate a, e enben sityasyon konplike o nivo aryopò lan, e kote ke e polisye yo epi akonpaye e kèk militan, e kèk militan ki e nan espas lan la, ki deja fon pil dega. Vwala Men kòman sa ye E vwèman sityasyon konplike E gade Vit ki kraze Men li Vit ki kraze Vwala Yap desann drapo ki nan komisarya a demi. Nou konnen gen de polisye ki mouri. Wala. Komisarya ayopò Toussaint Louverture. Meni. Se yon sityasyon ki konplike. Yap moute desann. Depi se drapo ki nan espas lan, li ap wè si a etèn, li desann yo. Yo desann depi se drapo ki genyen, yo desann drapo yo a demi. Euh, voilà. Voilà, men koman sityasyon li prezante. E jiska mentenan, e polisye yo ap chèche Ariel, yo pa konn ki kote Ariel fè ki wout li pase. Yo poko ka konn ki kote Ariel fè. Wala. Yo pa konn ki kote Ariel fè. Yap chèche Ariel jiska moman nap pale la. Èpòt la anvayi. Avèk euh, polisye epi militan ki akonpaye polisye yo nan revandikasyon yo. Malgre nou konnen polisye yo toujou e ap bay militan yo bal, ba yo gaz, arete yo, enben lè yo nan difikilte, se pèp la ki kanpe avèk yo, men lè pèp la nan difikilte, se gaz ak bal yo bay pèp la. Tout polisye ki ap sekirize èpòt la oblije e... Tale tale. Yo oblije bese lè bra. Yo oblije bese lè bra. Yo pa fè fòs. Yo kite polisye yo ak militè a fè sa yo vle. Tan yo ap antre nan èpòt la, yo anvayi espas nan, fon pil dega nan ayopò lan e yap chèche Ariel jiska mentnan yo poko janm ka jwenn Ariel e yap piske ayopò lan la yo pase nan plizyè espas pou yo wè si yo ta jwenn Ariel yo pa rive jwenn Ariel vrèman e sitiyasyon li konplike nou pa konnen nou wè gon bagay yap voye jete la nou pa konn kisa li ye sigarèt. Sigarèt Sigarèt Pèp la pran tout sigarèt ki te genyen Tande sigarèt Men sigarèt Sigarèt Sigarèt Bèli sa se e soti èpòt la nan wè la nan zòn bare sa ki soti pa yon pabwa e nan wè yo di e fòmasyon vle fè kwè a yon lal pasyon lòt kote nou wap de san pou lal gade. M pral di w revandikasyon nou devan laprès. Revandikasyon nou jodi a, byen avan nou mande kòb malgre nou pa touche, jodi a la nou pa sot nan lari a pou nou mande lajan. Nou mande materyèl pou nou travay pou bal nou pa fini nan operasyon ankò. Yè polisye yo mouri se pa paske yo pa konn goumen, minisyon yo fini. Nou bezwen. Nou menm, nou menm polisye ki chwazi ret nan peyi a, ki pa deside fè lach, nou menm nou di devan laprès, nou se avni peyi a. Yon peyi san sekirite pa yon peyi. Yon peyi pou peyi a devlope fòk gen sekirite ladan l. Nou menm nou pran lari a jodi a la, nou pa pran lari a pou n simen latwoublay. Nou pran lari a yon fwa pou tout. Pou n ka fini avèk sa k rele zak banditism yo, pou n ka pou n ka mete yon fren ladan l. Nou menm nou se egzekitan, jodi a la nou devan Wo Kòmandman Lapolis Nasyonal Dayiti. Nou vin la jodi a, nou vin di yo, kisa y ap fè avèk rès polisye ki poko mouri yo? Èske y ap fin kite nou mouri? Èske pa gen yon refòm k ap fèt anndan Lapolis la pou Dezòmè lè nou nou lè pou pou yo mete nou an konfyans èske èske yo pap ban nou mwayen pou nou travay asavwa lè yap voye nou nan misyon yo voye nou a 15 katouch yo voye nou a 20 katouch 20 katouch pa ka fè 5 5 minit ap goumen a tandi ke bandi yo menm yo gen valiz bal nan do yo donk se sak fè nèg metivye yo mouri nèg petyonvil yo mouri. Se sak fè nèg savye yo mouri. Nou mande devan laprès, lè nou pral nan operasyon, premyèman, fòk gen yon reprezantan okòmandman ki la tou. Nou pa dwe la sèlman pou nou ap pou nou ap sanksyone polisye. Nou pa dwe la sèlman pou nou ap. Pou nou ap woule bèl machin, nou dwe akonpaye nou nan operasyon yo. Nou mande de elikoptè paske nèg yo twòp nan men nou. Lè nou prale nan zòn de konba nèg yo, nou pa kapab goumen avèk nèg yo atè sèlman. Nou pa bezwen blende ankò. Nou ka goumen pi atè menm jan avè yo. Nou mande de elikoptè de gè. Degaje nou Ariel ou menm bon ou menm sale pase pou nou menm pou nou menm la police sale pase paske ou menm ou menm se ou menm ki koz pifò nan nou mouri se ou menm paske ou la wap woule nou nan farin wap woule nou nan farin ou pa janm kòm chèf CSPN ou pa janm fon fason ou pa janm kreye yon kondisyon DGA wap gade wap tande tout Mwen konnen DGA pral tande sa kap di la Aswè a la nou baw 6 zè daprè midi pou bay Kòman nou pral rekipere kò sa yo sa vle fòk nou rekipere kò sa yo Sinon nap vire peyi an tèt anba San ke nou pa San ke nou pa San ke nou pa San ke nou pa ofanse yon moun nan popilasyon an se nou se pitit yo. Nou bezwen asistans Nou bezwen asistans Nou bezwen mwayen de travay pou sa yo pa janm repete ankò Men poukisa nou nan lari a Toutotan nou pa jwenn sa yo Nou menm n ap nan lari a n ap frape jiskaske nou dechouke tout rekòmandman avèk avèk avèk avèk gouvènman Moun ki kapab ak kapab. Si se yon ajan, si se yon ajan, si se yon ajan ki ka, ki, ki kè, si se yon ajan ki ka fè sa nou bezwen an, ki ka pran kòmandman an, nou pral pran l. E nou, nou pral pi lwen. Nou pral pi lwen. Nou poko konnen si nou pa pral pran palè nasyonal. Ki premye reyaksyon w fas a revandikasyon sa yo? Pase pa gen moun, pa gen moun nan palè a k ap poze pou nou. Se nou ki poze pou tèt nou. Yon peyi ap kòmanse apati de lajistis. Lajistis la se nou. Lajistis e lèv yon nasyon. Si gen pa gen sekirite nan yon peyi, peyi a pa ka mache. Nou menm nou pa deside bay vag, nou pa deside antre nan pwogram Biden. Nou menm Ayiti se peyi nou. Menm si n ta ale avèk madanm nou, avèk pitit nou, n ap kite yon fanmi dèyè. Nou menm nou p ap kite peyi a.